Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon nou kontan avèw sou chanèl la menm lè a chak fwa nou parèt nou pap trò rete paske jan nou te diw li a. Eta sante a pa bon ditou. Men nou menm nou konnen ke nou se de jan blende. Malgre tou, menm lè nou nan bouch lanmò, n ap batay. Se lè nou p ap ka pale ankò. Lè sa tout moun ap rann yo kont ke vwa li etenn. Men, menm lè nou ta paralize yon kote, depi nou ka di de mo, n ap di l. Epi nou menm n a va konprann. Brèf, e enfòmasyon yo ap rapousib sou chanèl nou an. E ti pitit sa wap gade la fòn di ke li rele Rebecca Therosme. Li se orijinè ba plato santral nan yon zòn ki rele Kanj. Yo anlve li depi anviwon 4 jou nan Pòtoprens. Mesye yo reklame 200 mil dola amerika. Mwen kwè ke yo rete a 150 mil. E pi apre sa pa dapèl. Fanmi an gen anpil pwoblèm pou kwè li la. Yo mete yon sikilè deyò pou tout moun ki ta vle ede yo kapab kontakte pwòch yo. 25 21 68 36 2 numéro de téléphone e yon numéro de compte pou moun ki ta vle ede ebyen eh ti pitit sa Jan Dou li a yo kidnape li depi 4 jou donk jiska prezan poko gen yon baz ki revandike rap la men ekoute se son de bandi ki yon revandike Cet enlèvman. Ou wè fanmi ti pitit sa mesye? Son fanmi m ta kapab di kap bat dlo pou yo fè bè. Menm jan avèk anpil fanmi timoun yo kidnape. Baz ki pi frekan nan kesyon kidnaping Se Les hommes de Vitelhomme E pi apre w di Gran Ravin e Vilaj. 400 Mawozo a te konn frape fò. Men depi yon bon bout tan la a, 400 Mawozo nan difikilte. M pa bezwen pwente di dwa yon baz pou m di ke demwazèl la li nan baz. Men de tout manyè li nan men yon bandi, pa vre? Elka nan baz kòmsi ki pi frekant nan kestyon fè kidnaping. Ebyen banm di nou mesye. Wè lajan sa a? Se posib pou ke se yon lajan ki ka pran tan pou l vin jwenn nou. Paske moun yo pa gen kòb la. E l te mèt 50 mil goud sa t ap pran ankò di tan. Vou save poukwa? Lòske yon moun sòti Cange nan ba plato santral. Li pran wout Pòtoprens pou l al etidye. Se pou l al chache yon bagay pou l mete nan sèvo l. M pa anvi di diferaman de nou, men se pou m di nou ke nou menm tou, nou se de moun ki fristre nan sosyete a paske menm sa Leta ap fè fanmi sa yo, nou sibi menm sò la. Leta sèvi avè nou kòm yon veritab balon ping pong. Dèfwa yo voye nou anwo, yo voye nou kèlkeswa kote yo vle. E se sa k fè an retou gen de fristre e gen de nèg ki yo menm vin kenbe zam an retou. Men y a un problème, quel est le problème? Le problème c'est que nou kenbe zam Epi, nou ap chanbade yon sosyete ki sanble avèk nou. Èske n konprann? Lè pa egzanp ou sòti nan lari an, ou kidnape yon timoun ki pa ka menm peye lekòl, epi ou mande yon kantite lajan pou li, finalman ou di tèt ou ke ou dekapitalize yon fanmi. Se moun sa yo k ap pòv, k ap tonbe nan twou, ki p ap janm leve wi. Paske lè w fè efò ou bay yon kòb konsa, Sa vle di bagay la rèd mesye frèm yo fanmi sa janm di nou an moun yo yo pa gen bagay nan men yo bagay la du pou yo silvouplè mesye de gras eske nou pa ta kapab fon jan pou moun yo tanpri souple paske ou pa konnen. Sa lavi a di, Demen si Dye ve, se kapab moun sa a k ap sove lavi youn nan nou. Demen si Dye ve, se kapab pitit li k ap sove lavi pitit pa w. Èske nou konprann? Paske nou menm, m pa kwè pèsonn nan nou ta va deside pou pitit nou kenbe zam. Non sèl lojik pou pitit nou ta kenbe zam si n tap fon veritable revolisyon paske mwen menm si m antre nan yon lojik revolisyon aparaman zam ki nan menm nan li kapab nan men pitit mwen an tou paske jan nèg yo ap bafwe dwa nou la m panse ke se nou menm ki sanble a pèp la ki pou ta fè yon sèl avèk pèp lan pou defann dwa nou men elas elas mesye nou preske fè tèt nou pase Kòm de nèg ki pa konn afè pèp ki pa sòti nan kan pèp e se itilize yo itilize nou lè yo ba nou zam kenbe. Tanpri mesye, konprann kote nou sòti, konprann ke moun sa yo nap kidnape a se de moun ki nan menm klas avèk nou. Si nap von revolisyon, ke nou fèl. Mwen mande ankò, yon men leve. pou ti pitit sa paske fanmi li pa kapab. Nou pral fon ti gade sitwayen sa. Sitwayen sa fòm di nou ke mwen menm te pèmèt ke nou dekouvri li depi 2006, 2007 konsa se o nivo de site soley. A travè plizyè manifestasyon, manifestasyon ka fèt kont minista pou mande minista kite site a, kite peyi da iti. Depi lè sa a m te santi ke misye s on nèg ki trè renmen peyi l men podyab! Podyab! E misye s on lavalas, wayòm Bondye aba satan, nèg gaz la, nèg Andre Michel la. Jounen jodi a la a misye vini avèk yon lòt vèsyon sou Andre Michel. Li rele Andre Michel Mari Michel paske pou li Andre Michel s on fanm. Jodi a l di yon pawòl, demen l di yon lòt donk sa vle di se limenna ki toujou ap chanje pawòl. Brèf! Men gon bagay m ta kapab di atravè konferans pou laprès li bay jodi a, kote ke li di nan manifestasyon gon seri de blofè tanpri souple pa vini. An nou gade. Site Solèy, Lasalin, Bèlè, Tokyo, Solino, Matisan, Konduèt la, e nan Paso Lòd anndan peyi a. Depi se mouvman k ap fèt anndan peyi a, Nou pa bezwen lidè abolotcho, nou pa bezwen gason, fanm sa yo k ap vin nan mitan nou. Depi yo vin nan mitan nou, sa pèp ap fè yo pou gaz la koute. N ap bati, n ap bay jenès, n ap koupe koul, nan tèt abolòt sa yo. Wayòm Bondye aba Satan bay plezi wi mesye, anpil plezi antouka nou pral kite w gade Wayòm Bondye aba Satan atravè. Konferans pou laprès sila a, kote ke li pale ak Andre Michel, li pale ak oligak yo, li pale tou avèk sèten peyi nò entènasyonal la, patikilyèman Lèzetazini e Lafrans, epi apre nou menm n ap tounen pou n kapab boukle. Respè pou tout jèn gason sa yo k la pou tout baz ki la respè pou yo E m di jounalis yo sa deja, nou pa la pou n ap kenbe yon bra mikwo, fòk nèg yo mete inivèsite pou nou, lè n fin kenbe bra mikwo a pou n al nan inivèsite pou n pran bon kou. Pou n pa la pou n ap sèvi tchoul yo, paske nou gen konesans, nou jèn gason, nou ka itil peyi a, demen si nou ka senatè, nou ka prezidan, nou ka nenpòt bagay nan peyi a. Sa vle di, n ap di nèg yo, nou tèlman konprann nèg yo, Letènèl fè nou tèlman konprann nèg yo, nan jalouzi yo tap fè a, se nan mitan nou yo vini vin fè jalouzi a. Map di nèg yo, nou tèlman wè yo klè, yo voye Aristide ale, yo te nan raje avèk Michel Martelly. Mwen di nou gon paket gason makomè andan peyi a fok nou denose yo. Se pantalon yo mete men se jip. Mateli te gentan paret deja ti bout jip la. E nap di tout neg ki konnen ki tap rele aba mateli. Aba mateli nan tout kat kwen peyi a ki te di mateli se kriminel, mateli se volo, mateli se asasen, se menm prason, menm prason kraze nan bouyon yo ye, pa okipe yo. Jounen jodi a, Lè nèg yo tap rele nan lari ansanm avèk nou, e pa pou tèt gaz la. Se yon jalouzi ki tap mennen nan mitan nou, nou menm nou konnen e batay nèg yo te vin batay, epi tou se avèk mari yo tap pale. Apati de jodi, nou pap rele André Michel André Michel, nap rele l Marie Michel. Marie Michel, se yon visye li ye. Marie Michel konnen. Lè l te di li pa pral nan fèt la pa pou gaz, se mari l ki te rele l pou y al nan anbyans. Epi tou l tou pase kòd la sou nou, li di l pa pral nan fèt. Pandan l te di l pa pral nan fèt la, men l anndan kalbas siwo a, yon galon gaz ap vann 300 dola. La a nou nan fèt wi. Andre Michel, konbyen gaz sa pral vann? La a nou nan fèt, Andre Michel. Majori Michel, Marie Michel! Nou deja di w sa deja ou pa rele André Michel, se Marie Michel pou tout blòdè rele André Michel. Paske yon gason dwe gen nen nan figi w. Yon gason dwe onèt. Yon gason dwe kanpe an gason. Paske depi lontan lè w ap di nou pa nan fèt, nou pa nan bagay gason la. Se sa k fè nou di popilasyon ayisyèn nan le 11. Se yon jou li ye pou nou. Se yon jou yo te met difè anndan pi gwo legliz anndan peyi a. Kote verite t ap pale. Kote yo te di lè lajenès fin fè etid yo, fò yo jwenn yon inivèsite nan peyi a pou y ale. E pa Sendomeng pou yo voye nou. Sa vle di w n ap di nèg yo, yon sak di yo ap vann 750 dola. On galon lwil ap vann 400 dola. Lè Aristide te la, yo pran lari, yo di Aristide pa vle pèp la manje. Marie Michel, tande vwa nou. Marie Michel, ou te vin nan mitan nou. Kote diri a? Kote gaz la? Kote pwa a? Kote inivèsite? Kote wout? Pa gen bagay konsa. Sa vle di w? N ap di gason makomè yo, nou konprann yo, nou konprann jwèt la. Laboujwazi te gen tan di nou sa deja. Yo di depi nèg la rive nan filozofi, yo gen tan pase men anba bouda l kont pèp la. E kounye a nou wè verite laboujwazi yo t ap pale. Marie Michelle, chonje, lè w pa t jwenn moun pou te jije, e nan mitan nou w vini. Pou Martelly te ka wè w, paske nou konnen, ou menm a Martelly te fè w sèl nan raje 2004, Martelly pa t janm vin wè madanm ni, e ou k te sèvi Martelly kòm madanm, sou jalouzi k t ap fèt lè w t ap di, Jovenel Moise te pou ale, nou pa nan masisi la, e militan k t ap mande pou Jovenel ale, se militan k t ap mande pou Jovenel ale. Lè yon gason ap pale, ou dwe wè se yon gason k ap pale, Mateli kanpe devan le mond, li pot ko menm nan kanpay, Mateli di se gason l renmen pran. A vle di w nèg yo te fè tout vi yo 2004 nan raje pou Mateli pa kenbe zorèy yo, nèg la tap rele a ba Mateli lal jwenn Mateli lal nan djòb, nap di Marie Michel nou konn jwèt la, Site Solèy, Lasalin, Bèlè, Tokyo, Solino, Matisan konn jwèt la e nap pase w lòd anndan peyi a. Depi se mouvman kap fèt anndan peyi a, Nou pa bezwen lidè abolotcho, nou pa bezwen gason, fanm sa yo kap vin nan mitan nou. Depi yo vin nan mitan nou, sa pèp ap fè yo pou gaz la ap moute. Nap bati, nap mache dèyèl, nap koupe poul, nap fè sa pou lòt sa yo. Ayiti pap peri, Ayiti paka peri, Ayiti paka. Gade lèm te piti, m te gon vil m te konn al ladann la. M sonje lè manman m avè m e nan yon magazen l mande pou m al pise. Pouvwa phtk! Barak ou netwaye twalèt e nan vil la yo lage l. Aprè tranbleman de tè a nèg yo kraze peyi a, kòb nan men yo, yo pa fè anyen epi tou katye popilè yo di se Aristide nou bezwen, lavi ou lamò, Aristide. Ameriken! Aristide se wa tande! Aristide se wa tande! Lafrans! Ou wè sa yo te met nan pye nou an? M konnen anpil, anpil blan fache. Anpil blan fache la. Nou kase l! N ap kase l! Paske nan Karayib la. N ap fache! Nan Karayib la. Nan Lamerik la. Nan Lamerik la. Nan Lamerik la. E nou k te met lapè avèk sa. Nan Lamerik la. E nou k te met lapè avèk sa. E nou p ap janm pran sa ankò. E n ap di Lèzetazini.